Pa gen wout pa bwa, nouvèl la fenke tonbe, yo jwenn depite peyim ki ap vann bandi zam, yo kenbe depite peyim ki se parenn youn nan pi gwo chèf gang anndan peyi a. Bonjou bonswa tout moun, byenvini yon lòt fwa ankò, n konekte sou nouvèl yo, n se Sofia TV 83, nou pral pran direksyon Vilaj de Dye swit ak nouvèl sa ki fenk souke peyi a, lè Morvan fè konnen depite Pretan Belizaire ki gen akwentans li ak chèf gang Izo Vilaj de Dye e se li kap finanse l e se li menm tou ki parenn li e se li kap fè djòb nan yon sitiyasyon grav kote Lèzetazini Damerik, Kanada, Lafrans ap koupe viza, sanksyone anpil otorite nan peyi m kòm kwa yo nan konivans ak bandi, yon lòt ankò fenk ajoute sou lis la, yo ta kenbe Prentan Belizè men dan le sak e se li menm ki parenn Izo e se li ki bay tout posibilite ak chèf gang sa. Pou feraye nan Matisan epi fè lapli ele botan. M pap pèdi tan, m pap rete anpil, an nou ale. Enfòmasyon. Sonje abòne ansanm avè n si w poko fè sa, Sophiatv 83 nou sou nouvèl yo e kèlkeswa jan sa ye, nou la pou n detèmine kenbe w enfòme sou sa k ap pase an Ayiti ke l te aletranje konsènan politik ak tout detay nan enfòmasyon yo. Nèg yo pran dè milya de dola Yo vin jwenn Michel Martelly, yo pran tout lajan an, yo vòlè tout wi. Enon leka, Pretan Belizaire non palman an menm tan tou ta gen Etzer Emile nan palman. Depite depite. Nou pa wè sak pase? Etzer Emile ta vini lap batay pou peyi epoutan Pretan Belizaire menm se izo kap kontwole l. Izo ap mandel vo pou touye depite sa. E li kap bay machin ofisyel li pandan depite a soti ofan li. Te gon depite okay ki te mouri konsa. Se menm neg andan palman yo ki al tann li epi yo fann tet li. Pretan Belize an depite. Se paren izo chef gang andan vilaj de Dye. Ou janm, nèg sa yo wap janm wè yap denonse gang yap pare pou yo vin depite ankò pou yo antre anndan. Pou ka gen toujou gen machin ofisyèl pou bay chofè izo vire, gen kontwòl vil la oubyen si yo ben voye touye moun pou yo voye touye. Ou ta gon peyi ou met lam e pretor Belizaire parenn chef gang izo vilaj de Dieu ou metel poul antre la poul vin depite chita menm kot a lòt bon sitwayen. Gade Youri Latortue lanbè la. Aktyèlman la yo chita sou chèz yo, yo kwaze pye yo, y ap bwè byè. E se 2 nèg ki ta sipoze aktyèlman la ULCC, UCREF, dcpj ap travay avèk komisè di gouvèneman sou dosye a. Eske nou wè, eske n konprann sa m di nou an medam mesye? Gadon peyi mèt la wè n, pitit nèg yo ap byen mennen nan peyi a. Se pa kòb nèg yo, se kòb pa w. Se kòb lòt moun ki travay di, se moun ki anba lavil k ap peye taks, se pwofesè yo retire 3 mil goud sou pwofesè a pandan ke moun nan ap touche 3 mil dola ou gentan retire 3 mil goud sou li, se kòb sa w pran w al achte minisyon, bal pou w voye tiye pitit li. Se sa k tiye m menn. A yon sèten tan m sonje lè m konn ap travay nan. Nan bagay sa rele ankò e kòman bagay sa rele ankò mesye entè famil lekòl entè familya e mari lwiz trichè e e gen yon lekòl petyonvil ki rele ki bagay sa m bliye non yo la providans nan 40 konbyen lekòl sa yo m te toujou travay nan yo men lè yo pran kòb sou chèk la ou wè kenbòt 15 kenbòt 3000 goud Kot kob sa yo medam mesye. Kilè map jwenn yo kob sa. Pou kiyes yo te konn prann. Ki sevis yo bay nan peyi ya medam mesye. Medam mesye. 2010 pase. Gon kob ki. Gon kob CIRH. Ke Bill Clinton. Alias gang alias vole. Gen minis bel rive. Madam mesye neg yo mete yo yo tande ko prezidan ki pou jere kob la medam mesye apa di ayisyen anyen mesye menm menm bel riv moun pa janm site nan radyo non bel riv wi ta sipoze andan penitansye nasyonal mesye ooh kouzen michel martelly volè se ras la k volè menm se ras la ki ap tou fè menm. Ou konprann? Nèg yo vini, yo kraze la polis, yo vini, yo kraze la jistis, yo kraze ledikasyon, nèg yo vini, yo kraze sistèm sante a, epi yo fini, plezi yo, apre sa yo moute Miami, tout nèt moute Miami. Ou mè la, mèdam, mèsyè. Nou menm jèn gason, jèn fanm ki gen 100 moun ap swiv nou, ki gen 100 mil moun ap swiv nou, ki gen 500 moun ap swiv nou, ki gen 600 moun ap swiv nou, ki genyen 80 mil moun ap swiv nou, ki genyen 200 mil moun ap swiv nou, ki gen moun menm ki sou rezo sosyo a la, ki gen 1 milyon moun ap swiv li. Atis menm se pa pale. Bon mesye, atis yo si yo te angaje yo tap chanje peyi a pou kont yo. Paske atis yo chaje fanatik, yo chaje moun dèyè yo. Yo chita la ap danse, gouye sou sèn, fè makak, deng deng deng deng, fè makak. E poutan, yo te ka ede peyi a menm. Peyi a ede yo, paske fanatik kap kap bagay yo a se ayisyen, se ayisyen ki konsome yo. Se pa ameriken k al nan bal nèg yo. Se pa ameriken kal nan bal nèg yo. Lè nèg yo vin chante kanada se pa kanadyen ki deplase al nan al nan al nan bagay nèg yo. Se ayisyen ki pran lajan yo ki fè nèg yo gen kòb nan men yo. Men ede ayisyen o retou. Ou gon mikwo nan men w, ou gen 800 moun ap swiv ou, ou gen yon milyon de moun ap swiv ou. Gade jan frè Rutshelle la mouri tankou kokorat epoutan Rutshelle ap mennen li gen tout gwo kontak li zanmi tout kowonpi men frè l la mouri tankou ti kokorat ou konn sa ou konn sa k fè frè l la mouri tankou ti kokorat nan 30 lan li vin chofè moto ou konn sa k fè l chofè moto paske frè a t ap travay nan yon ponp gazolin ensekirite fè mèt ponp gazolin nan fèmen ponp gazolin Dèlma. L al fè biznis Santo Domingo. L al fè biznis Etazini. Li fèmen ponp lan. Misye pa ka fè anyen. L oblije al pran ti bra moto l ap woule. E poutan sè l gen prèske yon milyon de moun k ap swiv li. Men eske l ka fè yon mesaj? Eske l janm fè yon mizik pou eksplike sitiyasyon peyi a? ki pou di otan lè politisyen koronpi dayiti fòn fè peyi an nan frè a mouri tankou ti kokorat grap yay sal èske ou konprann tankou ti kokorat grap yay sal ne kòm nenpòt kèl ti kokorat ki tap mande bò lari a ki enfliyans li genyen sou popilasyon an m antre ladan ki djòb nou djònn kanlèm mò vann pa jounalis pokipoye ou. Pou jounalis se enfòmasyon pou gen Enben mwen m retire m ok wi m pa jounalis paske m pa etidye l Enben m di nou pa gen pwoblèm m se yon lanseur d'alèt E chak grenn ti ayisyen sipoze yon ti lanseur d'alèt Paske Donald Trump nou wè k pa reeli a la Se nan entèferans vagabon nan politik enteryè peyi a wi Gon nèg kap travay nan mezon blanch li tande Donald Trump nan telefòn ak ki moun? A ansyen prezidan e avèk aktyèl prezidan sa k rele Zelensky a. A lepòk Zelensky se te yon nèg imouris yo kap bay blag, li poze kandida l anpil moun te renmen l an Ikrèn li vin chèf. Ebyen Donald Trump pran telefòn li, li rele misye, li di monchè felisitasyon ou fè rad mare nan eleksyon yo, felisitasyon, men ou gon bagay pou fè pou mwen pou m ka triple, depi ou fè l m ap triple bidjè lame peyi ou, an palan de lame Ikrenyèn nan, m ap triple bidjè a pou nou. Malgre nèg la se repibliken. Misye jis vle Zelensky kwense Biden nan pwochèn eleksyon, nan eleksyon ki sot pase yo. Ebe sa fè nèg la mal kòm sitwayen ameriken, antan ke ti jèn lansè dalèt, li pot bagay la nan tribin, nan deyò a, epi non l pa janm site jiska prezan. Mwen m pa ret tout kòm, men m te ka rete yon kote, men chak nèg ki banm bon enfòmasyon yo, son ti lansè dalèt li ye, paske l sipoze itil peyi a. Sa sèlman te manke fè yo jete Donald Trump nan paleman an. Madam Pelosi kenbe dosye sa a. Li manke jete Donald Trump pou Donald Trump pa prezidan. Nètès pa chanm sena nètès pa sena ameriken an. Chanm de reprezantan an tap lave Donald Trump wi. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce qui va vous arriver, la multinationales, les multinationales américaines. Vous allez connaître l'enfer en Haïti. Si vous, voulez, si vous voulez voilà préparer ou commencer la troisième guerre mondiale, vous ferez ce qui va vous arriver. Respectez mon peuple, la mer, la mère de la liberté. Le Canada aujourd'hui qui nous insulte. Le Canada est une province anglaise. Le Canada marche sous la oh. tutelle de la politique énergétique des États-Unis que le Canada. Voilà, a échoué le problème de d'infantilisation chez lui. Vous n'avez pas de démocratie. Vous n'avez pas de démocratie. Cessez de nous donner la leçon de démocratie. Le terrorisme, c'est vous. La gangsterisation, c'est vous. Les crimes de gangsterisation en Haïti, c'est vous. Tout est privatisé dans mon pays aujourd'hui. L'eau est privatisée. Regarde nos hôpitaux, sont des morts. Aujourd'hui, c'est paradoxal. Je sais pourquoi. Toutes ces guerres, c'est parce que nous avons une terre riche. On a de l'or, pour envoyer des fusils dans l'espace. Les États-Unis, le Canada, ils sont des complotistes. Ils partagent le gâteau entre eux, sans nous demander, sans nous consulter. Nous disons non. Non au néocolonialisme. Nous, à la politique étrangère et extrémiste, Vive l'autonomie, détermination des peuples. On veut être libre. Haïti est un pays libre. Ça nous recevons de la libération dans le monde. Respectez-nous. Respectez-nous. Respectez mon peuple. Respectez la jeunesse haïtienne. Voilà pourquoi nous produisons le diable russe. Pas parce qu'on veut être autre colonisateur. Mais le drapeau russe représente un symbole contre l'oligarchie occidentale. On n'est pas contre le peuple On n'est pas contre la population canadienne. Vous avez assassiné Jean-Baptiste, c'est malheureux. Il faut croire. Vous êtes des pires lâches. On vous utilise comme des papiers hygiéniques à paysage. Pour têter les innocents, massacrer nos peuples. Madame Idemlali, voilà. Il faut trouver d'autres alternatives. On veut d'autres partenariats. Des partenariats constructifs. Est-ce que vous entendez Le president a ete tue pa la CIA mwen gade vou bande de pauvre minab chanje chanje vou le sekirite Haiti an planifye se de lipokrizi canadienne et americaine la guerre civile et le business.